Nap kòmanse emisyon sa jodi a la kote nou prale nan awondisman pòdepè patikilyèman nan sen lwi di nò. Fòn di ke depi kèk jou sitiyasyon an li sanse konplike o nivo de sen lwi di nò. Mache nan zòn sila a m ta kapab di konstitye yon kas tèt paske sa kapab rive wap mache nan lari epi yon moun rankontrew Yon mechan, yon moun ki anlize li nan filozofi mòtifè la, li rankontre w, epi li idantifye w ak yon baz, epi sa w tande a la a, ou pèdi lavi w. Fò n di ke genyen anpil zòn ki an konfli onivo de. Sen Lwi. Donk, zòn ki pi rekile nan peyi Dayiti yo, m ta kapab di, ebyen se la toujou gen anpil pwoblèm. Sa k ap pase nan Pòtoprens, sa k ap pase nan anpil lòt zòn, ou ta kapab di, bagay yo konplike. Ebyen, mwen gen yon foto ki vin jwenn mwen, sa fè kèlke jou. Mwen te pran tanm pou m analize, pou m gade paske yè il y a quelqu'un qui m'a envoye un petit message me disant ben écoutez fok ou fè trè atansyon paske avèk jan w di imaj sa yo wap gade chak jour ebyen sa kapab genyen enpak sou moral ou. Brèf, bon, n ap eseye fè yon maksimòm defò e menm de zefò siremen pou ke moral nou pa enpakte pa rapò ak jan de imaj sa yo. Ebyen gen yon nèg ki mouri anba yon raje. M ta kapab di jan m ap gade la yo koupe tèt misye. Moun ki voye mesaj la ban mwen di m ke nèg sa se yon nèg Gaspard. Men li te kite zòn nan al nan baz bandi Level nan yon zòn ki rele Janklè. Misye se pitit yon nèg ki abite Mapou ki rele Arnold nan zòn Gaspard. Misye te nan dezòd ki t ap fèt ant lapolis ak bandi sou mòn Degranj nan Sen Lwi di Nò nan jou pase yo. Pandan misye pran yon taksi nan aprè midi, l ap monte Gaspard, li pral kote kèk moun. Li fè yon apèl, li di moun l ap pale avè l la li pral mete Gaspa tèt anba. Chofè moto ki pote misye a, lè li mete misye atè, li rele anpil moun pou rapòte sa misye t ap di nan telefòn nan. Epi, se lemoman nèg Gaspard yo vin veye misye, Lè misye rive, ebyen, nèg yo mete misye nan mitan, yo pran misye, yo masakre misye. Misye vole, li tonbe nan yon raje, epi yo pati dèyè misye, ebyen, yo masakre misye. Hum! Mezanmi wo! Gade pwoblèm nan peyi Dayiti! Antouka, genyen. Alò, gon premye foto kote yap masakre misye a, men lòt foto a m ta kapab di se kote misye li menm li kadav. Donk nèg yo tiye misye. Men avan sla, y a yn petit video de 22 secondes paske avan misye mouri, nèg yo fè l pale. E fè misye pale, il a dit quoi? Ann tande kisa l te di men on peut pas regarder la vidéo paske nou konnen. M pa bezwen di nou sa ke yo tou bon ti jan egzijan nan sans sila a, si w mete video a konsa se pou malè. Donk se a vou de produire votre demande epi aprè nou menm n ap voye video a ba ou par telefòn. Sa e, kout telefòn nan. Gon dezyèm video ankò sa dure 17 secondes se toujou dan la menm zòn kote ke m ta kapab di akt atròs sa yo kontinye ap fè pale de yo nan zòn sila. Ebyen video sa se kote yon jenn gason atè epi genyen de twa lòt jenn gason M ta kapab di nou franchman plonje dan le mond di kanibal an Ayiti. Alò yon bon pati nan nou menm paske se pa nou tout ki ap fè krim, se pa nou tout k ap rache moun, se pa nou tout k ap touye moun. Men, si w pran san w pwòp gade sitiyasyon an bagay la grav. Nou sonje ki sa k te pase dènyeman, yon nèg yo touye, moun ki touye l la y ap chache l yo pa jwenn li, Ebyen lòt kan an li menm li pran papa misye li touye l li mete l nan menm plas yo te touye zanmi Eric lan yo rache l epi misye voye voice pou dire ke ekoute menm kote w te touye Jean Damas la ebyen al gade la wa jwenn papa w donk m panse ke m gen rezon le fèt ke m di ke peyi a li plonje totalman Nan sa nou ta kapab rele yon peyi kanibal. E se kanmenm la a. Se lawont pou le pèp ayisyen paske nou pa gen fyète ankò. Tankou antiyè yo toujou di sa pa ni anyen ankò. Nou menm m pa kwè nou rete anyen ankò. Brèf e nou swete ke otorite yo, lapolis kapab fè yon maksimòm. efò paske sa kap pase o nivo de pòdepè an li vrèman grav jounen jodi a la pa gen pèsòn ki eparnye lè gwoup sa fon pote boure epi lal chache gwoup enmi an kelkeswa moun ki tonbe anba men l ebyen se pou malè donk Comprenez bien que la situation comme j'ai l'habitude de dire elle est très grave en Haïti. Mwen konnen port de paix gen anpil diaspora, gen anpil moun ki a l'étranger ki toujou ap tande nouvèl ebyen fò n di ke bagay yo vrèman grav. Ann kite port de paix nan Saint Louis du Nord tou pou n antre nan Port-au-Prince. Port-au-Prince se lanfè anfas. M pa konnen si n konn gade fim sa yo. Kote ke yap detui moun, yap rache moun, yap ransone moun, yap kidnape moun, ebyen m ta kapab di. Tout fenomèn sa yo, yo konstitye yon veritable mo, sa vle di yon seri de bagay ki enpakte nou moralman e ki oblije nou aksepte l'inaceptable. Paske, ekoute byen, lè ou wè bandi a anfas, li gen yon gwo gòl zam nan men l, Lap bay la police problem, lap mete problem nan peyi an, se kom si se li menm ki se sel kok chante nan bas kou la, ebyen la kisa w kapab di tet ou, euh bon antouka bandi yo se yo menm ki kontrole peyi a ebyen tout sa kap rive yo, yo vin genyen enpak sou nou e oblije nou menm nou aksepte yo, se kom si nap viv nou pat egziste. Jounen jodi a la yo pran vwazen sa, demen ce sera mon tour, aprè demen se tou pa yon lòt. Men ekoute, si nou fè sa n ta kapab rele yon gwoup, nou antre nan kad kolektif lan, mwen panse ke gen yon seri de bagay y ap oblije gade nou avan yo fè nou li. Men, kòm nou ajenou. Y ap mache touye nou youn apre lòt e nou aksepte tou sa. Yo fè nou aksepte l epi se kòmsi yo fè yon lavaj sèvo pou nou pou nou di ke ben ekoute si nou revòlte n ap mouri ansanm epi nou pè mouri epi y ap mache sou nou n ap tonbe youn apre lòt. Fò m di nou ke sitiyasyon Matisan an pa gen anyen ki evolye. 14 oktòbre 2021. les hommes armés ont toujours à contrôler l'espace là. Hier, ça a été très grave en regardant une vidéo que quelqu'un prend chance pour le filmer à distance, mais la personne a tout dit à travers cette vidéo. Je ne veux dit à comme Dagababdi, Mesye yo kontwole espas la. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ebyen anpil moun k ap pase nan zòn sa, yo pa konn kòman pou yo pase. Ou ta anvi pase 2 men anlè, anpil moun ki pase yo mete 2 men yo anlè, nèg yo di desann men nou. Lontan ou te konn ap pase se 2 men anlè ou mete paske pou nèg la pa gen entansyon ke w genyen zam sou ou paske nèg yo di. Nèg ki nan zòn yo la, kèlkeswa nèg la, depi l pa nan baz ki okipe espas la, yo jwenn yon zam sou li, y ap fizye l. Donk ou konprann, sa vle di bagay la vrèman grav. E, èske w ka di manti lefètke yo di ke gen moun yo fouye? Gen moun yo pa jwenn kòb sou yo, yo di yo ekoute tounen, ou pa p ka al nan wout la ankò. M te toujou ap fè yon seri de emisyon pou m di nou ke, Genyen yon seri de bagay ki pral rive se kòmsi mwen te fè prediksyon sou sa yo. Pou m di nou ke nou gen pou n peye yon taks sou sa n ta kapab rele libète de sirkilasyon. Jounen jodi a la a, on nous a restreint notre liberté de sikile e jounen jodi a la pou kapab sikile sitou nan la zòn de martisan ebyen fò ka jwenn yon ti bagay ou mete nan pòch ou lè yo fouye ou o mwen ou kapab di ou gen sa e pi aba ou dwa de pasaj men kant ou na pa darjan e pi yo fouye ou yo pa jwenn anyen ebyen yo kapab di ou tounen ou pap gen dwa pou kapab franchi espas sila se konsa sitiyasyon an ye sitiyasyon toujou grav Pa gen anyen ki evolye paske m ta kapab di otorite yo, lapolis, yo ap asiste enpuisant pa rapò ak sa k ap pase jounen jodi a la. Moun yo pa gen chwa, yo oblije pran wout la kèlkeswa jan sa ye. Paske, ban m di nou byen, le kotidyen de famiy oprime, li repoze li. sou ti aktivite y ap mennen. Gen moun ki prale anba lavil la, ki pral achte ti kichòy. Gen moun ki pral vann pistach. Gen moun se dlo yo pral vann. Men, kisa pou yo fè? Si yo pa al fè aktivite sa a, ebyen, yo p ap ka jwenn kichòy pou yo bay timoun yo. Men yo konnen wout la pa bon. Yo oblije brave danje a. Lè yo pral rive nan zòn sila a, m ta kapab di. Mais qui est-ce qui a fait quelque chose C'est l'État Non, pas sûr parce que l'État fait preuve d'incapacité, sinon complice depuis la nuit des temps. Parce que si l'État pas toujours complice depuis la nuit des temps, ça n'a vu et jeudi à l'âme penser que Nou ta kapab viv yon ti kras men sa kap viv, sa kap pase la, imaj ke Ayiti ap vann jounen jodi a la, m panse ke se fini pou pèp ayisyen an. Mèsi bokou la famiy, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!